Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre la kayou pou kapap pote ba ou yon nouvel emisyon nou konnen RL prod se 24 èr sur 24 7 jou sou 7 san poz. Nou pa twò lwen kòmansman semèn nan e nou pa konnen kòman bagay yo pral ye paske on a anonse yn trè movèz nouvèl pou lendi. Lendi 26 septanbre 2022. Dayè gen anpil kote nan peyi dayiti ki kòmanse ap chofe la paske yo pral bloke ankò. Yè mwen te fè yon emisyon konsènan sètèn komin di peyi. patikilyèman Mirbalè kote ke m ta kapab di moun yo t ap prese devan Unibank. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen nan Pòtoprens, ebyen te genyen dè santèn de moun nan biwo transfè yo. Se dè santèn de moun yo menm ki te mase alenteryè kou aleksteryè kote ke yo t ap tann ti tchotcho. E moun ki nan entènasyonal la voye ba yo. Se konsa m ta kapab di, moun nan entènasyonal la yo ede pèp ayisyen anpil. Sitou lè yo tande bagay yo pral fèmen. Paske nan moman sa m ta kapab di, moun yo tande ke lendi gen posibilite pou ke peyi a li menm li refème. Ebyen, yo voye kichòy. Ebyen, mwen m pap janm bouke di moun ki aletranje yo, mèsi pou efò nou alega di pèp ayisyen. Paske si se pat nou menm, pèp ayisyen an mouri. E m gen anpil moun. M gen enpresyon fò m ta fè yon emisyon spesyal pou m salye moun sa yo. Gen kèk jou m pa salye marenn chèn nan ki se Carmelite. Hum Carmelite ça va bien? E m ap pwofite salye Lovely tou. Lovely yon moun mwen rankontre sou wout mwen gras a Carmelite. Men franchman euh c'est la grande famille. My sista Dunbar ça va bien? Gen lontan nou pa pale men m panse ke jodi a fò n ta fè yon ti pale wi. Fò w ta rele m sista. Genyen anpil lòt moun. Genyen Jay. Genyen euh anpil lòt sa m pa site yo kenbe la Jean Claude Sainvil ebyen fò m di nou ke nou renmen nou anpil paske n konnen ke depi n pran nouvèl ba yo pral rèd nan peyi Dayiti nou gentan voye ti kichòy pou fanmi yo pou yo kapab reyalize kèlke choz bon ee sorry pou entwo sa ki on ti jan parèt long e la san a la fwa. Men nou pral ba ou enfòmasyon zòn kafou nan moman nap anrejistre emisyon an kafou samida pa bon yo tire sou legliz pastè cheri an ebyen gen yon fidèl ki pran yon bal nan vant alò la pèsòn ki anvwaye sèt enfo ebyen li di par la swit ekoute en maksimòm de prekosyon fo pa anprante sèt zòn donk bagay yo kòmanse. Gate o nivo de pò o prens. Ma em bezwen tounen sou kesyon je 9 ansanm avèk la polis nou konnen byen ki sak pase ki bagay nèg yo gen nan men yo kòman nèg yo fè la polis vole sou zafè gaz la paske la polis konprann ke li tap kapab akonpanye eee otorite yo lòt otorite yo pou te kapab al nan gaz gaz vini e ben ariel nèg yo ba w defi kòman w pral Mete men nan gaz la. Nou pral vini avèk yon gwo tonton koze sou komisè Muscadin. N ap mande w pou w rete tann nou paske pral gen pawòl. Paske si m renmen yon moun yo di moun nan se vòlè, fò m pale de sa. Wa konprann non? Paske Muscadin se yon moun m renmen anpil. E mwen m sa yo di an m pa kwè se vre. E se atravè voice m pral tande a m pral di èske se vre ou pa. Rete avè m. Fò n di ke. L'ONU ki se òganizasyon dè nasyon zini li òdone evakyasyon travayè non esansyèl. Konprann byen wi, travayè non esansyèl. Alò se pa tout moun li yo daprè jounal ameriken Miami Herald. Òganizasyon nasyon zini nan peyi Dayiti fè kwè vyolans ki genyen ak pouswit manifestasyon nan kapital la e atravè rès peyi an pou kapab jistifye desizyon sa a. Donk se sa ki lakòz li pran desizyon sa a. e li afime ke pèsonèl l'ONU an li parèt trè vilnerab pa rapò ak anlèvman e ak atak posib. Desizyon sa entèvni 2 mwa sèlman apre Konsèy Sekirite l'ONU vote pou kapab pwolonje pou yon lane yon manda biwo entegre, epi tou elaji pèsonèl li a tou daprè sa Miami Herald fè konnen. Sepandan, Sekretè Jeneral l'ONU an, Antonio Guterres, li menm kondane vyolans. ki gen nan peyi Dayiti, vyolans sou tout fòm ki pwodui nan peyi a nan dènye semèn sa yo e mande aktè yo pou kolabore pou kapab rive ak yon dezeskalad sityasyon an e garanti yon retou o kalm. Daprè sa jounal la fè konnen, vag pwotestasyon ki kòmanse nan peyi Dayiti sa fè kèk semèn paralize peyi a e pwovoke yon agravasyon sityasyon imanitè la ki deja rèd nan peyi a daprè l'ONU ki fè kwè Ebyen gen anpil ti efò kap fèt pou kapab rive pèmèt ke tout bagay retounen a la nòmal. Bagay rèd e pi rèd nan peyi Dayiti. Omwen 4 moun kidnape. Endividi abò 2 machin kidnape moun sa yo maten dimanch 25 septanm 2022 a nan Pòtoprens. Kidnaping sa yo fèt. T antre plas Jeremi epi otèl Olofson nan Kafou Fèy. Bandi ame ki ap sikile abò 2 veyikil, yon pikòp ak yon Toyota Hilux anlve byen bonè dimanch maten an nan Pòtoprens 4 moun. Bandi yo komèt zak sila anviwon 6 zè antre plas Jeremi ak otèl Olofson daprè temwanyaj sèten moun ki te sou plas. Temwen sa yo fè konnen Yo konfime ke pami viktim yo genyen yon dam ki gen yon wòb woz ki t ap rann li legliz epi tou genyen yon moun ki ap vann dlo pa sachè donk yon distribitè dlo pa sachè. Pou poze aksyon sila a bandi yo desann Machin yo, yo pwente zam yo sou moun yo e yo ale avèk yo. E pou kite zòn nan yo fè fe nan tout direksyon, daprè sa temwen an fè konnen. Fòk nou di tou, kèk minit sèlman aprè rapt sila a, gen yon patwouy lapolis ki te rann ni sou plas e. li te vin estasyone la. Donk, nèg yo fin fè aksyon, se lè sa a, lapolis li menm, li parèt. Pwoblèm, donk, kidnaping, poko rezoud nan Pòtoprens, nenpòt lè la nèg yo gen yon ti razè, razè a twòp pou yo, yo kab fè yon sòti la epi yo pran de twa moun, sa w tande a la a, ebyen, y al apovri popilasyon an pi mal toujou. Martine Moïse, madanm ansyen prezidan Jovenel Moïse ki asasinen, li akize sektè oligachi a, Nan vyolans ki ap fèt pa bò kote gang yo nan peyi Dayiti, sektè sila ki kontwole komès gaz la ak mache elektrisite a, li koupab asasina mari li nan dat 7 jiyè 2022, daprè sa li fè konnen nan yon dokiman. Deklarasyon Martine Moïse chita nan yon dokiman 3 paj ki pibliye nan kad yon reyinyon avèk sekretè jeneral Òganizasyon Eta Ameriken an, Luis Almagro. Yon titan apre, M. Almagro, konfirme sou kont Twitter li ke li te efektiveman renkontri ansyen premier dame nan. Je re su Martin Moïse, il est impératif que justice soit faite pou l'assassinat du président Moïse. La création d'une commission internationale est nécessaire à cet effet. nous avons discuté de la situation en Haïti et de la nécessité de rétablir la paix, la sécurité et la démocratie, a écrit le chef de l'OEA mwen pale ak Martine li enpòtan pou ke gen jistis ki tonbe nan asasina prezidan Jovenel Moïse lan kreyasyon yon komisyon entènasyonal li nesesè nan sans sa nou diskite de sitiyasyon ki gen nan peyi Dayiti nesesite pou retabli lapè sekirite ak demokrasi se sa chèf OEA fè konnen Martine Moïse. Li menm tou fè kwè, byen ke mouvman mobilizasyon ki gen nan peyi Dayiti kapab òganize kont monte ak rarte petwòl lan, men mouvman sa yo ap dirije kont oligak yo ki ap soutni gang yo. Mesye sa yo ki trè pwisan, daprè sa li di, enplike nan asasina Prezidan Jovenel Moïse. Pi presizeman, li fè referans ak oligak ki kontwole sektè kaburan an e ki fè pati mache elektrisite a. Toujou daprè dokiman Martine nan, oligarchi ayisyèn nan fè pati krim ki fèt sou defen mari li ki se Jovenel Moise. Pou rezon ekonomik daprè sa li fè konnen refòm prezidan an te ap mete sou plas ebyen se sa ki lakòz Jovenel pèdi lavi l. Ann ale nan Tigwav pou kouwè l ye la a, eta kritik sèten prizonye nan Tigwav paske genyen deja 2 prizonye ki mouri, 5 lòt nan yon eta trè kritik. 2 prizonye pèdi lavi yo jou ki te vandredi 23 septanm 2022 an, 5 lòt nan yon eta kritik daprè sa plizyè sous lokal konfime. Move kondisyon lavi ak neglijans Leta sou zafè sante prizonye yo se kèk nan prensipal rezon ki ta lakòz dega sa yo. Li pa yon sekrè pou pèsòn, lavi prizonye yo nan peyi Dayiti se yon lanfè. Mal manje, pwoblèm sante, twòp prizonye nan selil yo, elatriye, se kèk move tretman ki pa t janm sispann denonse, men ki toujou rete kòm yon gwo defi pou enstans konsène yo ak gouvènman an ki, swadizan, di y ap dirije peyi a. Se prèske chak jou, nan anpil prizon nan peyi an, sitou nan Pòtoprens ak kèk vil pwovens, yo toujou anrejistre plizyè ka lanmò oubyen gwo maladi andedan prizon yo. Se te menm ka pou prizon sivil komin Tigwav. 2 prizonye bwè dlo bouch yo pandan jounen vandredi 23 septanm 2022 an, alòske kòz lanmò yo rete enkoni. Sepandan, pou kèk moun, se move kondisyon yo ki gen nan prizon sivil la ki ta lakòz pwoblèm sa a. Gen kèk moun ki kritike ensidan an epi ki fè konnen lavi prizonye yo nan sant sila a pa bon ditou. Pa gen ase manje, pa gen dlo pou nou bwè. Prizonye pil sou pil Se sa yo ki lakòz n ap malad konsa, deklarasyon youn nan prizonye yo. Sitiyasyon sa vini pi malouk depi kòmansman mouvman manifestasyon pou egzije demisyon Premye Minis Ariel Henry an epi reklame pi bon kondisyon lavi. Ti lamanjay yo te konn pote pou prizonye yo pafwa pa vini e lè li vini, sa pran tan. Selon plizyè korespondan, nan vil Tigwav gen plizyè lòt prizonye ki nan yon eta deplorab. 5 dènye ka resanse nan semèn sa a pou kouwè l ye la a ki bezwen yon asistans spesyal akòz yo pa stab menm jan ak tout lòt prizonye yo. Eta sante yo ap degrade de jou an jou. Mwen lwen Tigwav. Si m te pre Tigwav, m t ap oblije mande pou wè si m ta pot on ti kichòy nan prizon an, li mèt on vye sak diri la a, on sak pwa, ebyen yo ta bouyi l bay prizonye yo. Paske m konnen nou pral di oo moun yo fè krim fòk yo sibi. Sa egziste nan mond lan. Wi m dakò sa egziste nan mond lan. Men lè l egziste nan mond lan nan tout peyi l egziste genyen e de òganism k ap defann dwa moun ki entèvni nan kesyon sa. Yo konn pote kichòy ba yo. Donk Ayiti pa diferan de lòt peyi. Ebyen si gen pwoblèm sa nan lòt peyi li m ta kapab di gen moun ki pote èd. Ebyen si gen l nan peyi Dayiti tou kapab genyen moun ki pote èd. Eske nou konprann? Jan m te di nou, nou sòm a la fen de sèt emisyon. Men, an nou vini avèk ti dosye sa a. M gen yon konfrè m ki ap pale sou dosye a, men nou pap tande l anpil. N ap sèlman tande kèlke peti kòmantè. M pa vle kòmante. Ou konn poukisa? Paske se yon nèg m renmen anpil. M pa kwè se li menm ki ta pral nan koze sila. La a m panse ke. Se pa bon. E se sa k fè n ap kite w tande Muscadin. Ki sa k pase? Petèt ke ou ka pa konprann sa k ap pase a. Genyen yon ti jalouzi antre komisè Muscadin ak komisè Ronald Richemond. Muscadin se nan Nip, Ronald Richemond se nan departeman di Sid. Ki sa k pase? Alò komisè Muscadin bezwen zam, li mande yon pwòch Richemond pou pran zam nan pote ba li. Tèt chaje wi la a. Men, lè w ap fini, ou fini tankou yon zewo ki pa nan ke non, yon zewo ki devan e ki kapab menm gen yon vègil dèyè l. Konpwene byen. Antouka, mèsi la fami. Kòm toujou, un maksimòm de kòmantè, un maksimòm de pataj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila. Epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vou apresye le travay.